ke nou pral kominike ba ou donk yo pral parèt enpe tardiv paske enfòmasyon sa yo se te evidan pou nou te okouran de yo paske sa ta ka rive gen anpil moun ki deja konnen enfòmasyon sa yo ben ekoute y'en a d'autres personnes ben faut les informer ale se parti il y a un homme qui s'appelle Vincent Jean et bien cet homme là il a 56 ans l'ap viv nan peyi Etazini eta New Jersey et bien ekoute la police identifie mesye sa e arete li tou paske Li pase machin li sou yon dam, aprè li fin frape machin dam nan. Kès ki se pase? Misye frape machin dam nan, epi lafi an kestyon, ebyen li deside desann pou kapab fè foto plak machin misye a. Vwayan la fille descendre sa voiture, ebyen misye menm li pa gen lòt bagay ke li fè, Il fonce! Epi li fonse, li pase machin nan sou fi an, li rale bak, li retounen pase machin nan sou fi an ankò epi sa w tande a la m ta kapab di se katastròf total pou cette dame, tout est bascule pour elle et mesye sa a, deja m panse ke gen anpil moun k ap di eh bien il n'y a pas que la prison, se ta mete misye nan yon couloir de la mort. tan denye joulie, et puis pour l'exécuter parce que c'est grave ce qu'il a fait. Ben, il faut dire que la vidéo, ça devient virale sur les réseaux sociaux au point que ce sont des fans de RL Pod qui m'ont envoyé ça. Après avoir regardé, je me suis dit, wow, mon Dieu, quelle cruauté, quelle méchanceté de la part de cet homme. Moi, je me demandais peut-être ma question, est-ce que Monsieur pat gon tête nan monsieur est-ce que état mental li pas altéré le jour du drame Antouka frèm nan fòk ou peye pou sa ou fè a paske se two trist. Nap gade yon ti kal nan video a men nou pap ka montre w kote ke lap pase machin nan sou fi an paske se la vyolans. Ba ekoute sa se un autre dram. Dram sa se au niveau de la communauté haïtienne de Miami. La police arete yon certain de. Odette Joassaint, 41 an, pou enfantisid. Sa vle di yo akize li poutèt li touye se te madi pase a, ebyen 2 timoun li genyen 3 a 5 an. Se pa sèlman nan Ayiti konn gen pwoblèm paske dènyeman la n te sonje ke gon sitwayen ki li menm. e yo arete li swa o nivo de Boukan Kare ou Mirebalais paske li te jete 2 timoun li genyen nan twalèt. Men yo te rive avèk anpil detèminasyon rekipere youn nan timoun sa yo men lòt la li pèdi lavi l. Sa pase an dat di 13 avril 2022. Fi sa a li menm ta di a lapolis timoun li yo t ap soufri mwens si yo ta mouri. Men se pa rezon sa a Odette ki pou ta fè w touye yo tou. Konpran byen, Odette di li te gen anpil pwoblèm finansye. Daprè rapò arestasyon, tankou jan Miami Herald di sa, li avwe li atache bra timoun sa yo, janm yo, ansanm avèk kou yo. E se la ke m ta kapab di kalvè sa a kòmanse pou timoun yo. Anplis, li itilize yon riban wouj pou kapab trangle yo. Yon sèn ki kite anpil moun sou chòk. Paske lè w ap tande yon bagay konsa, e lè w wè yon bagay konsa, se ankò pi! Li te fache, li te sou lè nè. Fòs lòd yo mennen li nan yon lopital lokal, yo plase li nan yon prizon answit nan Miami-Dade. Li akize meurtre au premier degré. Loral Belval, 5 an, ak Jeffrey Belval, 3 an, yo menm, yo mouri kote manman an te trangle yo a. Pè Frantzy Belval deklare nan Miami Herald, Timoun yo t ap viv avèk manman yo chak jou. Mwen te rann yo vizit yon fwa pa semèn, le samdi, e yo renmen m anpil, se sa li deplore. Ben ekoute, tout tè gaspiye. De zanfan, 3 a 5 an, m panse ke Odette ou te sipoze gade yon seri de videyo Sou RL Prod, sou anpil lòt chanèl ki devlope sa n ta kapab rele yon sòt de kreyativite, de jenewozite. Donk pou fè eko ak yon seri de revandikasyon lè sa w ta kapab jwenn moun ki pou ede w. Men m pa kwè sa se rezon menm lè w t ap viv dan la mèrd, dan la kras, dan la mizè. Men se pa youn nan rezon ki pou ta sisite w al fè zak sila. M pote yon lòt videyo pou nou. E la a m deja panse ke bon samariten yo, lèjan ki son jenere, yo pral o randevou. Videyo sa a, li rive jwenn mwen maten an. E lè m gade videyo a m vrèman choke. Choke paske m gen plizyè rezon ki lakòz ke mwen choke. M ap gade pou m wè si leta p ap fè yon bagay. Paske si w ap gade timoun sa a, se yon timoun mezanmi ki gen nevan. Li pran lari an. Se pa pou al mande non. Men li pran lari an avèk yon vye bwat chany nan men l. E koute byen il a nevan. Men le fèt ke vag lavi ap chaye li pasi pala, li oblije chache yon mwayen pou l kapab sirvivre. Paske jan de mwayen sa yo, on pe pa vivre avèk. Men on survit. L'al sire soulye moun. Men il y a quelques bons samaritains qui n'ont pas de moyens. Paske sa konn rive ou wè yon kòz, ou santi ou vle rantre ladan li ekonomikman, on n'a pas les moyens, men on cherche d'autres détails. Paske ekoute, sa kab rive yon moun nan difikilte, ou pa lonje men ba li, men gen demach ke ou fè, ebyen, li plis ke ou te lonje men ba li. Kisa sitwayen sa yo fè? Yo pran ti pitit sa an videyo, pa bliye m di nou ke li gen 9 an, epi yo fè on adrès ak anpil jounaliste ki nan peyi an, Louko Désir, Gary Pierre Paul Charles, Legend Vision 2000, Les gens de Caraïbes, ebyen timoun sa a, nou pa ka kite l avèk bwat chay lan nan men li. Ben écoutez, moi je pense que ce citoyen il aura pu dire RL Prod également parce qu'on est là pour ça. Quand on ne peut pas donner, ebyen, Nou ede moun jwenn. Eske nou konprann? Donk se konsa nou menm nou fonksyone. Kòz sa a se m ta kapab di kòz chak grenn sitwayen. Videyo sa lè w ap gade l, dlo pa ka pa sot nan je w paske w ap gade wè timoun 9 an sa a k ap netwaye soulye nan pye moun pou l kapab jwenn yon ti kichòy pou l fonksyone e petèt avèk fanmi l paske sa l ap fè la ou ka sezi wè se li menm ki pilye fanmi li avèk li. Regarde sa! Mesye nou wè eta nou fè peyi a mesye, nou fè peyi a mal, gade yon timoun ki ta sipoze lekòl, kilaj ou piti? 9 an mesye, kap fè chany, siyè de bòt, epa inyore m inyore sa tout travay, moun kap travay se libète, m pa konprann, si lap travay se travay, men mesye sa e lekòl pou ta sipoze ye. 4 5 ans ankò kisa nou panse lap devni hein dim non mesye kot manman w manman manman w ki kote ki kote manman w abite humm ayisyen mechan ki kote papa w ye ayisyen trò mechan pa kot papa w ap viv kafou yon ti moun ki ta sipoze lekòl bob se liliane pèpòl jean mona ee senton ee. Ariel, Gary Pierre Paul Charles e map ba w kiyès wi, nèg ki nan ki nan ki nan vizyon 2000 lan, depi m di vizyon 2000 nou wè kiyès. Louko Dezi. Louko Dezi, non Louko Dezi pa nan vizyon 2000. Nap pale de de de e Louko Dezi e nèg ki nan vizyon 2000 lan wè kiyès map di mesye. Tout gwo jounalis ki nan peyi a, kap fè machanday sa nan peyi a, nou wè eta yon timoun apèn 9 an mesye. Mesi. Sa vle di yo manès. Sa vle di mesye, map lage sa sou tout rezo sosyo, eske li menm. Li pata sipoze viv gad ti bwat chan li lap lap bagay yon peyi yon peyi mesye apre 10 ans fol viv apre 10 ans kisa lap devni mesye epi nou di konsa kidnapin ap fini kidnapin ap fini e bagay ap fini mesye dim byen lè lapou channmas hein yon timoun gade chan gade gade gade yon chan yon timoun li ta sipoze lekol. Hein mesye nou fè peyi a abi nou fè peyi a abi nèg ki pran peyi a an otaj yo mesye apre 10 ans mesye ki avni peyi sa hein gade gade nou gade nou gade gade sa nap fè antoulèka mesye mesye nou pran konsyans nou pran konsyans mesye peyi a paka pa bòkò mesye Ariel Henry peyi a paka pa bòkò mesye nou pran konsyans yon timoun konsa hein mesye sa du enben piti piti pale non di sa w ta renmen. Ou ta renmen al lekòl cheri? Ou ta renmen al lekòl? Ou fè bouch ou fò, ou pa ta renmen al lekòl? Ou ta renmen al lekòl? Si w jwenn yon moun avè do ou a asepte al lekòl la? Ebyen nan toulèka m ap lage l sou rezo a pou moun ki vle bagay. W a ba yo nimewo telefòn, ba yo nimewo telefòn nan moun lakay ou. Ou pa gen nimewo? Ebyen nan toulèka m ap lage pou li pa chanje chak jou, m ap lage l sou rezo a pou ou. Mèsi piti. Leta, ban m di w byen, ou konnen. Se akòz nou menm gen anpil nan timoun sa yo ki vin gwo bandi demen. Pita m pral monte oubyen demen maten pou m fè nou viv yon videyo oubyen yon emisyon nou fè dirèkteman sou Channmas la. Emisyon sa a, li gen anpil pawòl ladan l paske gen timoun ki nan lari an yo menm, yo vin ofri yo zam. Genyen ki deja nan lòt baz. Et qu'est ce que vous faites en retour? Rien! E ou kite sitiyasyon an ap degringole konsa. Eske nou konprann? Donk jounen jodi a la se sa k fè m toujou di nou ke n ap chache rezoud pwoblèm vilaj la. Men ekoute, petèt k on va arrêter Izo, on va arrêter Ti Lapli, on va arrêter d'autres chefs de gang. E aprè? E sa yo k nan lari an k ap grandi? ki pa gen mwayen, ki pa gen ankadreman, ki pa ensere yo nan sosyete a, ki santi yo ayè. La pèsòn la pli danjrez, se la pèsòn ki se san ayè, ekskli menm de la sosyete, san zavwa vole, san zavwa tiye. Ebyen eh si moun nan santi l ekskli nan sosyete a, san l pa fè ankenn zak, ben ekoute, li pral dèyè eksklizyon an pou de bon. Eske nou konprann? Donk, sa dwe entèpele konsyans. Chak grenn moun ki nan leta, chak grenn sitwayen, ben ekoute, m swete ke la pwochèn fwa, petèt ke m kapab rankontre avèk timoun sa, ou byen m kapab gen yon kontak youn nan paran li, nou kapab chache kichòy ba li. E otorite yo fon pase sou channmas la, na wè, gen anpil bagay pou nou fè. Olye pou n ap pran kòb pou n ap voye agoch adwat pou n fè yon seri de bagay, timoun sa yo fè byen avè yo. Moun ki nan difikilte, gen moun ki bezwen yon twa kat san dola pou l fè yon ti komès, Me nap bay 10.000 15.000 100.000 1.000.000 Nap gaspye Hey Vos ave de repons a done Ben oui Mem si se de mouvez repons Me kamem Ya De bon kestyon à répondre. Écoutez, nous sommes en pleine période pascale puisque c'est hier c'était vendredi saint. Eh bien écoutez, euh, nos confrères de VOA ont réalisé un petit reportage à travers les routes de Port-au-Prince parce que ça comment Tankou sa toujou fèt chak Vandredi Sen, plizyè legliz katolik ki nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan mete tèt yo ansanm pou ofri fidèl yo yon espektak ki montre pakou Jezi sou latè. Pou ane 2022 a, sitiyasyon peyi a te fè objè evenman sa a. Nou pote kwa sa a, se pou peyi Dayiti. Pou kèk fidèl ki te dakò pale ak nou, di se tèt ansanm k ap kapab rezoud kriz politik ak ensekirite peyi a fè fas. Apre nou fin priye Jezi, nou priye Mari, men nou tout Ayisyen pou nou met tèt ansanm, men nan men, pou nou wè si n a delivre anba satan sa a k ap peje nou an. Satan moun k ap monte gaz yo, satan moun k ap monte tout bagay nan peyi yo ki fè malere pa ka viv. E kote lè nèg yo diw chak pou yo monte gaz la, chak pou yo monte mwen nan peyi a se pèp la k soufri, se pa ken chofè ki soufri, se pa ni moto k soufri, se nou. Ou sot pase talè a, nou te nan setyèm stasyon, nan setyèm stasyon ou te wè talè a, li make se 3 Pouvwa delivrans egal sali piblik. Nou mande pou tout Ayisyen, katolik, pwotestan, tout moun ki ansanm, otorite yo ansanm pou mete men anba tout atè sa pou nou ka delivre anba pil sa k ap fèt nan peyi sa a. M espere pou yon gwo rasanbleman fèt pou tout zòn ki non andwa yo chanje paske tout moun gen pwoblèm. Kèlkeswa nan sektè moun nan ye an, menm bandi a gen pwoblèm tou. Si l pa t gen pwoblèm, li pa t ap aji konsa. Pè Frantzy Petit-Homme te ale nan menm sans lan, kote li mande ak aktè politik yo pou mete tèt ansanm pou byennèt peyi a. E se yon tèt ansanm sa a nou bezwen pou peyi Dayiti. Paske sa fè plizyè ane tout moun te rele ap rele, gen 15 pawas nan zòn Pòtoprens la ki prèske fèmen. Moun yo pa ka al legliz, yo oblije kite zòn yo. E se pa pawas legliz katolik sèlman, pwotestan yo menm pwoblèm nan. Lopital ki nan zòn yo menm pwoblèm nan. Enstitisyon ki nan zòn nan gen menm pwoblèm nan. Tout moun wè bagay la pa bon. E moman an rive pou ke nan lapriyè, nan efò youn pou lòt, nou chache sòti nan sa. Si yon moun panse ke se nan fè ti jwèt, move jwèt, ke w pral ranpòte laviktwa, laviktwa sou kisa? Pa gen ni 1 zero, 2 zero, 3 zero, 4 zero, 5 zero. Se nou tout pou ki fè yon sèl, pou nou sòti ansanm. Youn pap ka sòti san lòt. Pa genyen solisyon ki chita sou legoyism. Se tout Ayisyen ki pou kole tèt ansanm, ki pou pran leson tèt ansanm vandredi sa a pou nou kontinye avanse. Yon evenman ki pakouri plizyè ri nan kapital ayisyèn nan pou vin bout devan palè nasyonal Channmas san oken ensidan majè. Écoutez, j'ai vu pas mal de messages des gens comme par exemple Westerlie Pierre Fils et d'autres artistes dans le milieu pour dire courage à Lyon, qui c'est ancien Moun Fednael, bien sûr, ancien mec de Fednael. Ben écoutez, deux personnes étaient avec lui en voiture, donc machine a fait accident. Non, route nord là, eh bien, ben, ces deux personnes sont parties. Ce jour-là, Lyon était sur le choc. Ben, beaucoup de courage à toi, Lyon, parce que c'est toujours euh, difficile d'accepter Baz, nou fèk manke moute mòn nan. Gon, gon, gon gwo machin menm ki kanpe nan mitan wout la menm. San l pa gen limyè klimen menm. Avèk yon pakèt, te gen bann, te gen bann. Men sòf ke mwen menm se pa, e pa, e, e, se. Se bann nan t devan te devan kanntè a epi m pantan sou kanntè a pa gon limyè k limen li kanpe nan mitan wout la Yon mwa l sote sou li. Alò nou konbyen k te nan machin nan? Nou 4 E e lòt moun sa yo yo lopital? M santi lopital gen 2 k mouri. Kom problem ou menm. Wè gen de bagay mande w fò w pa fè l. Mwen kite m ap fè la mwen. Yon jounalis ki la, yon jounalis. Ou konn nèg la vre. Konfime pou nou tout moun kap gade ke yon Mwen tou Ok wi medam mesye se se radyo tele eridisyon mèsi pase a tout moun ki branche radyo tele eridisyon nan kokenn chen aksidan sa kote ke Lyon e ex ansyen menaj Fednaelle li menm li te nan kokenn chen aksidan sa. Eben apre yon premye video nou te vin fè, apre yon premye video ke nou te vin fè, donk nou te vin montre koman machin nan li menm li kraze. Nou te rann nou nan lopital reforme, pandan nap rive se konsa Lion menm li tap vini e vin bò machin nan, vin fè video. E nou menm nou te vini sur plas pou nou te kapab fè w wè. Te gen 4 moun nan machin nan, te gen 4 moun nan machin nan, 2 mouri sur plas, youn al lopital, Lion li menm. Erezman, lyon li menm li pa mouri e lyon li menm li. Padon? Li sou chòk, li sou chòk. Lyon pa mouri, sa se machin, n ap gade lòt bò a, e machin kote lyon di l ap antre Pòtoprens kanmenm. L ap antre Pòtoprens kanmenm pou l ale, donk gen moun yo ki pa vle lyon ale. E lyon di l ap antre Pòtoprens kanmenm. Donk. Pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!